E wap swiv Freestaler ki son show ki fèt sou YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e pa bliye follow and abone a paj sa yo Freestaler boule mic! Jodi an nou gen ansanm avè nou Mister Explosif Sa kap fèt my nigga? Yow explosif la man nap sal rad ou konprann nap met mayo pou nou wè kè nap blow up game nan ou konprann sa map di w la Still move! Woo! Still me! Tcheke! Mwen stale nigga. Eksplozif, eske bagay yo fini la? Non, non, non, non, nou gen bagay rèd toujou, anprann, nou gen pi rèd ke sa toujou. Ok, enben, enben, banm lage, si nenpòt beat m ba w la, nenpòt beat. Whatever. Yes, let's go! Mwen se al, mwen se al slow avè w la, mwen. Sa se lavi m, man. Lavi w pral di sou sa. Sa lavi m. Yeah, oh good. Yeah. Ti nèg la e pou lavi, y'all heard? Je suis salaire yard. Yo, mwen gen anglè, gen espanyol, gen fransè. Nan kwa se la? Yon lot, yon lot bagay mwen ofri moun yo, anpwen, yon refren an kat lang. Ok, ok, ok, ok. Um, Explo, so ou le ap avanse la, e wap ban nou denye bagay ou bien? Pa yon problem, nan freestyler, anpwen, mwen gen tan freestyle, e mwen gen tan nan lè ankon. Lòt gen bliye. Yeah! Wap tande m toujou di l nigga! Expls nigga explosif da wil men. Lavil follow me Petyonvil Dèlma follow me follow me Swiv pis talè an tou anprann Anprann pis talè follow me follow me Yes sir yes sir Yeah bhai yeah bhai So byen ke sa se premye show ke w patisipe nou espere se pa dènye non la Nan nan nan never never Fristalè se lakay mwen anprann